Hay manman! Gadon nouvèl! Wi, nouvèl sa a anpil nan nou t ap tann. Jan ti pwovèb kreyòl la di, Se lè gran ri pran dife w ap konn ki valè kokobe k te gen ladan l. Medam, matmwazèl e mesye, ankò yon lòt fwa, peyi Kanada rerale lis la ankò! E kiyès ki soti nan boul midi a, se ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, ansyen premye minis Laurent Lamothe, ansanm avèk ansyen premye minis Jean Henry Céant, mesye sa yo k ap finanse gang andedan peyi Dayiti. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Medam, matmwazèl e mesye, nouvèl sa a tonbe tankou yon bonm nan peyi Dayiti. E se sa k ap fè aktyalite aktyèlman la a. Wi, peyi Kanada, Premye Minis Justin Trudeau te anonse maten an menm, Kanada pran sanksyon kont yon ansyen prezidan ansanm avèk 2 ansyen Premye Minis. Ebyen. Kiyès ki pral konfime enfòmasyon sa pou fè konnen se Mateli ansanm avèk Loran Lamòt e Anri Seyon? Se anbasadè Kanada nan peyi Dayiti, Sebastien Carrière. Jan ke wap gade imaj sa la. Wi, li konfime e l fè konnen nan lè kap vini yo la a, yo pral soti yon nòt pou yo mete non yo ofisyèlman pèp ayisyen. Donk nou tout konnen. Joseph Michel Martelly ki kantite dega l fè nan peyi dayiti, ki kantite pwoblèm li bay nan peyi dayiti. Wi, li legalize gang nan peyi dayiti, li fè chimè kwochi ansanm avèk lajan petro karibe a. Imedyatman yo rive sou li, fò yo pase pran akolit li yo piske se pa sèlman li menm ki patisipe nan gaspiye, nan gagote lajan petro karibe a. Jounen jodi a, nou pa ka ap kouri kite lakay akòz de ensekirite, nou pa ka travay, n al pran imilyasyon nan lòt peyi, tandiske moun ki gagote, ki manje lajan peyi a pou yo ap byen pase, pou yo ap vwayaje, pou yo ap byen dòmi. Non, non, on bagay konsa pa ka fèt pèp ayisyen. Hier mwen tap dil Si ke yo ap pran ti politisyen sou kote yo Yo poko rive sou mateli mwen poko santi yo Wi mwen konnen aran fò komanse bay goute Men medam matmwazèl ze mesye mwen komanse santi peyi kanada komanse foure louch la nan mitan chodyè bandi yo E nan jou kap vini yo la enfòmasyon ki arive jwenn nou Lis moun Kanada, Lèzetazini ak divès lòt peyi sanksyone, yo ap gen pou prezante nan loni. E pèp ayisyen, lis sa pral piblik pou de bon, nou pral konnen tout moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti, tout moun ki kanpe dèyè vyolans nan peyi Dayiti, tout moun k ap destabilize peyi a, itilize pozisyon yo pou fè dwòg pase, pou yo kreye gang, pou yo fè tout zak malonèt. Men zafè konstwi peyi Dayiti sa pa nan tèt yo. Ansyen premye minis Laurent Lamothe nèg 25 stad la nou raple nou. Donk gen eksplikasyon pou ansyen premye minis lan bay. Jean Henry Céant nou konn sa l te fè li menm pandan Jovenel Moïse t ap dirije ansanm avè l. Imajine w yon nonm premye minis wi. Epi li menm ankò l ap file po fig anba pye prezidan an pou l jete l. Paske l te gen misyon sa. Jovenel Moïse woule kò l, woule kò l, li vin kenbe misye men nan sak, li di mèsi pou sèvis ou, li voye l ale. E se te nan epòk Henry Céant te premye minis, jij Roger Noël Cius te fè manda pou arete prezidan Jovenel. Wi, se te nan menm epòk la. E raple ou se an te deklare o, oh, yo voye chèche mèsenè, prezidan voye chèche mèsenè pou elimine l. Ou raple ou te goun dosye 7 mèsenè ki te rantre nan peyi Dayiti pou te vin touye Jovenel Moïse? Ebyen eh jounen jodi a, lè Jovenel Moïse te kanpe l te di, li son zo pwason, l ap kole nan gòj yo, ebyen eh pèp ayisyen nou kòmanse konprann dosye yo pi klè toujou. E nan jou kap vini yo la, gen jounalis ansanm avèk 2 òm dafè nou yo pral soti nan finanse gang nan peyi Dayiti. Pèp Ayisyen, Kanada ap site nou nou menm rès travay la se pou nou. File manchèt nou, chache baton nou pwiske nou soufri twòp. Wi! File manchèt nou, chèche baton nou, paske lougawou kap manje pitit nou an, sanba pye nou li ye. Se tris, se grav pou ap wè, son ekip lòt otorite nan lòt peyi pèp ayisyen kap pran sanksyon kont otorite nou, moun ki pase tout tan yo nan politik, moun ki nan tèt peyi a tout lasent jounen, epoutan, tout tan yo te fè a, pozisyon yo okipe a, yo itilize l pou fè bagay sal nan peyi a, pou destabilize, pou touye moun, pou kidnape moun, etc. Hum! Ala kote gade kriminèl pa pase nan peyi Dayiti. Pa bò isit lè m konn ap eksplike nou, Ayiti se la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete, nou kòmanse konprann pèp Ayisyen. O wi, nou kòmanse konprann sa k ap pase a la a. Yes! Wi! Donk, jan ke nou te kòmanse fè pwomosyon pou petisyon an, e la a pèp Ayisyen, ou gen enterè pou siyen petisyon sa a, pou n voye nan Loni pou n di, se pa sèlman pran sanksyon bloke kont, pwiske tout lajan mesye yo se lòtbò l ye, bèl kay yo achte nan peyi, Etazini, Kanada, Lafrans pou site sa yo sèlman an Repiblik Dominikèn, kounye a la a, se pou n siyen petisyon an, non sèlman yo fin pran sanksyon kont mesye yo, yo depòte yo, depòte fanmi yo e lajan yo gen lakay nou ansanm avèk kay, vann yo, voye ti lajan sa pou nou nan peyi Dayiti. E se pou sa n ap fè petisyon an. E se pou sa ou sipoze siyen petisyon an. Sa trè trè enpòtan. Ou renmen Ayiti? Ou vle gen chanjman ki pou fèt nan peyi d'Ayiti? Wi. Mesye sa yo k'ap destabilize, mesye sa yo k'ap finanse gang, yo bwote tout fanmi yo, yo al sere yon lòt kote. Ebyen eh fòk yo retounen nan peyi d'Ayiti pou nou vin gade yo nan zye. Fò yo retounen nan peyi d'Ayiti pou yo konprann sa ke nou konn ap sibi. Fò yo retounen nan peyi d'Ayiti pou yo vin konn doulè a tou. Humm. Oh ala! Ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sila! Humm! Non gen nèg la ki pa ka dòmi. Gen nèg la ki pa ka dòmi pèp ayisyen. Gen nèg aktyèlman la ki poko, ki pa ka kenbe kanson nan tay yo. Gen yo, sa ke yo site non yo deja, yo menm tanzantan yo fon ti dyare tou piti. Sa yo fenk site non yo la m pa kache di w yo nan yon sitiyasyon ki deplorab. E sa yo poko rive sou yo yo gen pwoblèm paske yo poko konn kilè e ki bò yo ap kòmanse pou yo site non yo. E yo konn sa yo fè trè byen. Moun sa yo ap site non yo konn sa yo fè. Pral gen kouri nan la repiblik wi. A la traka pou lave kay tè. Donk yè a apre peyi Kanada fin pran sanksyon kont ansyen depite Gary Bodeau, li mete nòt deyò pèp ayisyen, li fè konnen li kondane ebyen resan kominike de près peyi Kanada te mete deyò. Donk li menm Li pa patisipe nan okenn zak malonèt, nan vyole dwa moun, non, Ayiti se peyi li, li pa wè li menm antan ke Ayisyen pou ke li ta nan finanse gang, e patisipe nan aktivite ki gen rapò ansanm avèk gang, non, l dezole, li pa nan lign bagay konsa. Bon, kòm nou konnen Lanbè te di plis, Lanbè te di se pèsekisyon li prale lajistis, donk pèp Ayisyen m ap tann Lanbè ki prale lajistis paske mwen m vle wè sa. Mwen menm mwen vle wè sa. Fabari isit se pa selman mete yon ti not deyo epi di je kondann non non non se poun ale la jistis mesye pase pa dat nap je kondann nan la repiblik sou twitè se poun ale la jistis rele gouvenman kanada la jistis li pran sanksyon kont nou akoz nou nan aktivite kriminel nou nan finanse gang nou nan destabilize nap vyole dwa moun nap fè trafik dwag epi rele kanada la jistis e lè konsa se lonu ha. Se loni ki pral jere dosye sa. Pwouve m ke se manti blan ap fè sou nou, se wè l pa vle wè nou. Blan rayi nou, l pa vle nou avanse. Pwouve m sa mesye. Mon chè lè, lè sa m pa kache di nou. Se dèyè nou wi m ap kanpe. M ap chofe nou wi. M ap pre pou m fè sakrifis pou nou wi. Pwouve m sa. Antouka, medam, matmwazèl, se mesye, heyy, bagay yo konplike nan la repiblik, randevou kase 7 è pita. Pou yon live spesyal, ou konnen, tanzantan enfòmasyon yo ap update, rete konekte, pa bliye pita a 7 è, ebyen link sondaj petisyon an ap disponib, nap gen chans klike pou ke nal vote wi non. e rete konekte pou rès enfòmasyon yo. Nap vini deja pase bon dimanch, kòmanse koule breson paske nou kòmanse santi Kanada ap rantre nan manman koze a e nou menm pèp ayisyen pran responsabilite nou poun fin fè ti rès la. Mwen renmen nou anpil, non pam se Fouco, bizou bizou nap kwaze talè konsa, 7 è pita.